Yè swa, mwen pase 3 zèdtan sou sit entènèt Delidoc, gouvènman lanse depi plis pase yon semèn pou sitwayen ayisyen yo kapab fè demand paspò ansanm avèk kat idantifikasyon nasyonal. Mwen menm se demand paspò m tal fè sa vle di mwen deja genyen kat idantifikasyon nasyonal mwen oh oh lèm monte pèp ayisyen yo mandem mini yon kòd ki sou kat idantite a mwen metel imedyatman m metel yo pral mandem Dat mwen fèt. Lè m fin mete dat mwen fèt, ebyen foto m afiche, non, prenon, ansanm avèk kote m fèt. Pa gen pwoblèm. Apre sa yo pral mande m nimewo idantifikasyon an. Silvouplè, mwen mete l. O o! Apre m fin mete nimewo sa, sa ki ta pral rive m sou sit sa pèp ayisyen, franchman m poko janm sezi. E m vin ap poze tèt mwen kesyon, kòm etan done, lè Jovenel Moïse te pran desizyon pou chanje kat idantifikasyon nasyonal la, mesye sa yo ki sou pouvwa a te di sitwayen yo piga yo al fè kat idantite, imedyatman w al fè l, kèlkeswa kote ou ye. Ebyen Jovenel Moïse ap vote pou ou. Jounen jodi a se menm moun sa yo ki lanse yon platfòm pou nou kapab plase randevou poun fè paspò. Men, eske nèg yo pap prepare yon kou pou nou pou eleksyon kap vini la? Medam, matmwazèl e mesye, rale chèz ou, m pral di w sa k rive m sou sit la. Rosemon Jean prezante devan laprès. Dcpj se pa yon enstitisyon ki piti. Dosye asasina Jovenel Moïse, dosye trafik zam ak trafik bal legliz episkopal Port-de-Paix. Rosemond Jean deklare sèl fason pou travay dcpj yo vo se retire Ariel nan tèt primati. Pase non l deja site nan touye prezidan, kòman w te ka konprann pou dcpj fin mennen w ankèt epi pou lajistis ta fè swivi? Bon Ariel nan tèt CSPN, si se mwen menm k ap di w ou ka pa kwè, ebyen ankò yon lòt fwa, sitwayen konsekan sa a frèzesè byeneme fè gwo deklarasyon nan larepiblik. Yon jou pou jibiyè, yon jou pou chasè. Aprè bandi Ti Makak fin mete atè 3 polisye, enben frèzesè byeneme, lapolis debake nan baz, ayayay gen Bondye, se sa yo bliye yo pa fè. M pral ba ou detay. Mwen envite ou rale chèz ou chita, Fouco zanmi Enfo Pa w rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone, mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo Zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè. E kont sa ki se te, Papa m gen yon jaden. O o, li voye m al chèche yon kann. M kase kann nan m pote ba li. Lè ke m rive, li di m se pa kann nan sa. Tounen al plante l. Lè m rive m chèche nan tout jaden an kote m te kase kann nan, m pa fouti wè l. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se cheve. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. M ap pase nan yon lakou, mwen di bonjour. O o, mwen wè tout moun tèt anba. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil. Dosye Delitòk, Kesyon m ap poze, èske pèp ayisyen an pa p pran gòl a men? Frè m ak sè m k ap koute m, Yè swa, ebyen, mwen deside fè demand paspò. Mwen monte sou sit Delidoc la, gouvèneman lanse depi plis pase yon semèn pou sitwayen yo kapab fè demand e yo ba ou yon nimewo pèp ayisyen pou debake nan biwo imigrasyon ak emigrasyon pou ke ou kapab al fè paspò ou. Lè gouvènman an te lanse platfòm nan, li te fè konprann sa te touche l lè l wè kòman Ayisyen ap pase mizè pou jwenn yon paspò. Epi yo menm antanke responsab, yo vini ansanm avèk sit sa a wap monte sou li, epi wap fè demand ou a, wap gon nimewo randevou epi ou pral pase nan biwo imigrasyon, wap peye sa ou sipoze peye epi klat ou fè paspò ou. Humm. Imedyatman sit lan te lanse pèp ayisyen, premye sa nou te konnen. Ebyen, divès gwo teknisyen nan la repiblik te pete koken pou di sit la pa sekirize. Hum! Sa vle di, si sit la pa sekirize, demen maten, nenpòt lòt gwo teknisyen ka leve epi rrip! li pran tout done epi li fè chimen kwochi, li vòlè l nan men gouvènman. Rapidman, gouvènman an ta pral tande larezon, yo rantre l. epi kèk jou aprè yo fè konnen tout bagay oke. Yo te menm mete nòt deyò pou di apati de 10 avril tout moun ki pral fè demand paspò fòk ke ou gen yon nimewo te plase randevou w sou sit. Men frèz e sè byeneme nou konnen nan peyi dayiti pa gen elektrisite. Dosye entènèt son kaskèt chinwa. E lavi a vin 4 fwa pi difisil pase anvan. M ap poze kesyon. E fason nèg sa yo, yo manje prezidan Jovenel Moïse, èske m ka fè yo konfyans nan dosye Delidòk la? Frè m ak sè m k ap koute m, Mwen monte sou sit la a minwi. Pase ke sa konn rive, lè ke yo fenk lanse yon platfòm, yon pakèt moun ap fè demand epi sa w tande a vin krake. Pa gen pwoblèm. M di, ebyen, si m pase bò minwi, pètèt, M ka gen nimewo dosye m pou m pase fè paspò m, plase randevou? Lè m monte sou li, frèzesè byeneme, kòm se demand m pral fè, m klike sou demand. Epi, paspò, sa w tande a. Yo mande m minu, yon nimewo w ap wè sou kat idantite a. gen 2 nimewo, gen youn k anlè, gen youn k anba. Yo mande m mini an, mwen mete mini m. Epi kounya la, yo pral mande m dat mwen fèt. Mwen mete dat mwen fèt la. Imedyatman mwen fin mete dat mwen fèt, o o, foto m monte nòmalman. Non m ekri kòrèkteman. Kote m te fèt monte nòmalman pèp ayisyen. M di bravo. Felisitasyon. Men nèg yo pap janm bat bravo pou Jovenel Moïse. Pèp ayisyen m vle w konprann wi. Paske ansyen kat idantite a frè e sè byeneme, ou pa gen aksè pou fè sa ansanm ak li. E raple w kanpay nèg sa yo te fè kont Jovenel Moïse pou di koupe pis elektwonik ki nan kat la pase kote w ye Jovenel Moïse ap wè w, yo ap vote pou ou men poukisa nou kriminèl konsa mesye? Ou wè tout otan w pa aprann apresye travay yon moun ou pa gen dwa janm fon pa nan lavi w. Medam, matmwazèl e mesye ou kapab raple ou kanpay ki te fèt kont kat Dèmalòk la. Paske, senatè Youri Latortue nou sonje ki batay li te mennen kont Jovenel Moïse. Yo gen konpay yo ki ta pral fè l nenpòt pou san konbyen milyon dola. Jovenel Moïse di sa pi bon, m jwenn youn pou 37 milyon. Paske li menm se antreprenè li ye, li konnen peyi a gen pwoblèm ekonomik ebyen l ap chèche kote k gen plis avantaj. Èske w konprann? Yo vini yo di w konsa pa al fè kat la. Si w te fè l deja koupe l. Li pa bon. Yo ap vote pou ou. Mezanmi yo bay pawòl, yo bay pawòl, yo bay pawòl, yo bay pawòl. Lè yo rive yon kote yo di w gen ou ka soti 2 kat. Mezanmi! dirijan, politisyen nan peyi dayiti, atche lavi sa o. Yo di koze, yo di koze, yo di koze, lè yo rive yon kote yo di nou, Matin Moise, trafik de fliyans, yo ap rele la jistis, jounen jodi a kot dosye a, je ne se pa. Men frè se sè byen eme, Sou sit Delidoc la, tout desizyon Jovenel Moïse te pran anvan pou kat idantite a, tout monte nòmal. Lè ke w fin mete mini, gon lòt nimewo anlè ou mete l, epi ou fin mete dat ou fèt tout enfòmasyon parèt rrr, epi kounya la, yo pral mande w NIF ou. Frè se sè byen eme, pou w genyen matrikil, se DGI k pou ba ou l pa vre? E byen, lè w parèt sou sit silvouplè, ou mete matrikil, matrikil pa ekspire, Oken kontribyab pa koresponn a nif sa a. M sezi, m wont, m pè. Paske mwen pa ka ale nan DGI, m peye lajan, mwen fè matrikil mwen. Kounya la a, pou m fè paspò, yo mande m matrikil. Pou m fè demand paspò, yo mande m nimewo matrikil. Mwen bay nimewo matrikil pèp Ayisyen, epi kounya la yo di m pa gen kontribyab, ebyen ki koresponn ansanm avèk nif sa a. Men, se kwa listwa? Non, gouvènman silvouplè, m ta renmen nou ede m ansanm avèk kesyon sa a. Paske tout pati Jovenel tap batay poul fè yo, depim monte tap tap tap tout enfòmasyon parèt brrr. M sèlman mete nimewo min yo epi mete dat la epi rrr tout enfòmasyon m parèt fotom tout bagay nèt. Men kòman fè koum fin foure nif la nan pati pa nou an kòmsi nou konekte ebyen ONI ansanm avèk DGI ansanm poum ka fè demand lan epi yo ap dim Nimewo sa a pa gen kontribyab ki koresponn avè l, etandiske se DGI k ban mwen l. Non. DGI ban m ti limyè. Gouvènman ban m ti limyè. Dezyèm pwen pou nou touche, pèp ayisyen, paske si nèg yo ka manje Jovenel Moïse konsa, donk m pa ka fè yo twa pou san konfyans. Mo konfyans lan pèp ayisyen, ebyen mwen m pa genyen l nan mwen pou dirijan yo aktyèlman. Menm 3 pou san konfyans m pa ka fè yo. Pa bliye, majorite moun k ap fè paspò, Se pou patisipe nan pwogram Biden nan, nou klè sou sa. Donk, moun sa yo ap kite peyi Dayiti, e pwogram sa la pou 2 zan. Apre 2 zan, ou pa ko konnen, si w ap retounen lakay ou, oubyen si w ap degaje w fè afè nan peyi blan, pou legalize tèt ou yon lòt fason. Donk, Lè Jovenel Moïse te pran desizyon pou fè kat idantifikasyon nasyonal pi modèn, e non sèlman sa tou, li te mete divès biwo imigrasyon ak emigrasyon nan plizyè depatman andedan peyi a. Alepòk pèp ayisyen, mesye lopozisyon te di nou pa al fè kat dèmalòg la. Sa se youn. paske yo ap tou vote pou nou. Moun Lasalin, moun Bèlè alepòk, se te yon plezi pou yo chita pou yo ap koupe pis. Epi Andre Michel bat bravo, felisitasyon, tandiske grenn kat pa l nan mouda pòch li. Y ap fè nou fè makak. E kounye a la a, pèp ayisyen. Lè ke prezidan mete divès biwo imigrasyon nan peyi a, yo te fè w konnen Jovenel Moïse ap kouri dèyè ti jèn yo, pandan l ap pete fyèl pèp la, l ap kouri dèyè jèn yo, w pa wè sa l fè, li mete biwo paspò kat kwen peyi a, pou moun al fè paspò pou al Chili, pou al Brezil. Lè yo wè sa pa ase. Malgre kantite manti yo bay sou dosye kat Dèmalòg la, yo monte Fantom 509, nan biwo ONI yo pase, yo mete dife, gon seri de bwat kat pèp ayisyen, yo leve yo, yo boule yo, yo, yo gaspiye kat yo. Nou raple nou dosye sa, Fantom 509. E nan epòk sa Fantom 509 t ap boule, l t ap kraze, Anbasad amerikèn ta pral met yon nòt deyò pou l di Fantom 509 se yon gwoup teworis. M sezi wè avi de rechèch ki te dèyè Yanick Joseph kòm chèf polis la se yon manb Fantom 509 tou. Donk Yanick Joseph ap debake nan komisarya, lapolis pa mare l non. Jiskaske Jacques Lafontant al leve entèdiksyon depa tandiske fanm sila a fè pati de asosyasyon malfètè. Èske ou ka konprann? Donk tout s ansanm yo t ap travay. Mesye sa yo anvan ki t ap revandike, lè prezidan pran desizyon monte pri paspò a, Yo di yo ap pete fyèl popilasyon an pi rèd toujou, jounen jodi a, paspò Ariel koute 40 jiska 100 mil goud pèp ayisyen. Nou vale l jan nou vle a, nou pran l, nou chèche kòb la, nou dòmi nan tou rego, fè tout sakrifis pou nou jwenn paspò a. Sa poko jan manyen paske Jovenel te twò dous ansanm avè nou. Men, sa ki pral pase pèp ayisyen? Mesye sa yo ki t ap mennen yon batay, jan yo toujou renmen di l, kont nouvo kat idantite a, lè yo vini, jan yo te di w yo ta pral fè pwosè, yo pral refè kat, se pa bagay konsa ki fèt. Men se ansanm avèk kat idantite sa a pou w monte sou sit yo fè a pou ke ou kapab fè demand paspò. Sa vle di, ki te la anvan, kit ou vle l, kit ou pa vle l, kit ou te renmen Jovenel, kit ou pa t renmen Jovenel, si l pa t modènize bagay yo, jounen jodi a ou pa t ap ka monte sou Delidòk. Men pèp ayisyen pa bliye, ansyen kat idantite ou te genyen an, pa t janm genyen pase men ki te fèt ladan yo, paske gen de moun ki konn mouri depi 1900 jamè, Lè w al gade nan lis elektoral pèp ayisyen, lè ke w se mandatè, moun ou te mouri depi 1900 jamè, ou sezi wè non l afiche pami moun ki tonbe nan tèl biwo pou l vin vote. Èske w konprann sa m ap di w la la? Gon seri de moun ki mouri nan inondasyon, gon seri de politisyen, ebyen se gwo bifèt kat idantite yo gen lakay yo. Yo konn tou vote pou moun sa yo. E pa bliye pèp ayisyen, Jovenel Moïse te deklare, avèk nouvo kat idantifikasyon nasyonal sa, zafè magouy nan eleksyon an pa genyen. Avan nèg yo pat gen aksè ansanm avèk yon seri de enfòmasyon. Gon bann moun ki fè kat idantite yo, nèg yo pa t gen aksè ansanm avèk nimewo yo. Men jounen jodi a, ansanm avèk platfòm Delidòk sa ki vin monte, pèp ayisyen veye zo w, veye lòt la pou w pa pran gòl a men. Veye zo w, veye lòt la paske souvan Lon moun maledve, li toujou wè lòt moun maledve. Lon moun pa respekte tèt li, li toujou wè lòt awogan. Èske w konprann sa m ap di w la? Paske si mesye yo anvan, yo te di w konsa, Jovenel Moïse ki vini ansanm avèk desizyon pou ke nou gen yon nouvo kat idantifikasyon nasyonal, avèk pis elektwonik ki nan kat la, nenpòt kote w ye, l ap vote pou ou, donk jounen jodi a, Donk fò nou rete trè veyatif, fò n veye gouvènman an de prè, pase si mesye anvan yo k t ap kritike kat la yo t ap koupe l paske yo pot ko wè kòman yo ta pral rantre, kòman yo t ap fè kòripsyon, kòman pou yo gen aksè ansanm avèk done yo, jounen jodi a se menm mesye sa yo k t ap kritike Jovenel ki nan tèt peyi a ki vini ansanm avèk platfòm Delidòk, veye zo w, veye lòt la. Nou ka pran gòl a men. M pa di w pa fè yo konfyans. Se la pou pase pou fè paspò w. Pa gen pwoblèm. Men pèp ayisyen, rete veyatif. Ay nèg sa yo, si yo ka manje prezidan konsa, jounen jodi a sou sa yo te fè, ou wè kòman yo ap avanse, ou wè kòman yo alèz pou yo lanse platfòm. Eske w konprann? Yo sakrifye prezidan an, yo ba li 12 bal, yo manje l. Non yo site nan touye prezidan. Men, se sou ansanm de travay Jovenel Moïse te fè, jounen jodi a, yo lanse platfòm Delidòk. E raple ou, Ki pwoblèm yo te gen ansanm avèk kat dèmalòg jounen jodi a, ou kapab wè kòman kat dèmalòg sa itil a e si ke enfòmasyon pèp ayisyen. Imajine w si kat idantite a pat genyen pis elektwonik kòman w ta pral fè lanse l? Ou pa t ap ka lanse l. Kote w t ap pase? Bay imedyatman m mete yon nimewo ba ou Mete nimewo a pla w epi mete dat m fèt ba w epi voup rrr non m parèt tout bagay nèt. Se sa wi wòl pis elektwonik la. Jounen jodi a, nèg ki t ap di boule kraze, pa al fè, ebyen se yo menm ki nan tèt peyi a, se yo k lanse platfòm. Donk, nan eleksyon ki gen pou fèt nan peyi Dayiti, pèp ayisyen sonje m di w veye zo w veye lòt la. E lè nou pral vote tou, tande m byen, fò nou pa pè lè nou fin vote pou nou di men kiyès nou vote. Paske fò n veye tout kote nèt. Bay nèg sa yo tèlman mafya, yo tèlman koken, mwen menm m pa kache di w, m pa fè yo 3 pou san konfyans. Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl Rosemon Jean ankò yon lòt fwa prezante devan laprès koze yo anpil mwen envite ou tande. Se vre gen yon pakèt moun kap eseye banalize lòske dcpj dcpj pwodui yon ankèt ebyen lè nou konnen rapò dcpj te fè soti sou asasina Prezidan Jovenel Moïse lan, direktè polis ki te la alepòk, an palan de Léon Charles, te falsifye rapò a. Lè nou konnen FBI, nan premye dokiman, lè l te kòmanse dyagnostike, analize ansanm de kòdi deli ke l te resevwa, yo te jwenn kay Prezidan Jovenel Moïse, e te kòmanse tande. yon seri de prezime ansasen nan kad asasina sa a, enben ou wè FBI, lajistis amerikèn, pa FBI, lajistis amerikèn, gen de dosye li dou li mete sou sele. Sa vle di gen de verite pou yo soti. Twazyèmman, lè nou konnen yo dou yo prezante Woudòlf Dya an konprenan se ta youn, oke, admeton se ta youn nan sispèk enpòtan Men, 130 mil dola ameriken pa ka kotize pou asasine yon prezidan de la Repiblik. Nou dakò avè m? Or, y ap pale de yon montan de 30 milyon dola ameriken. 30 milyon dola ameriken sa, kiyès ki rasanble l? Ki bank ki te resevwa l? Ki bank ki fè transfè a? E kiyès k al tire trans k al tire transfè a nan kont lan? Sa vle di pou mwen menm gen de moun e e asasina Jovenel Moïse se pa yon senp asasina nèg k ap fè politik nan lari. Asasina Jovenel Moïse gen de gran enterè. Pa manti gen gwo gwo enterè nan dosye sa. Paske lè w tande medya entènasyonal yo ap pale yo di w rapò FBI 124 paj. 124 paj tandiske nan peyi Dayiti 122 paj. Kote lòt 2 paj yo fè? Leon Charles gen anpil kesyon pou l reponn wi sou dosye sa. Anpil kesyon pou l reponn. Kote lòt 2 paj yo fè? E 2 paj sa yo selon divès atik medya entènasyonal yo mete deyò, ebyen li te pale sou transfè lajan, bank, etc. an avans serozman. Ki kache dèyè asasina sa a. Or, gon ansanm de moun ki te nan lari la, k t ap manifeste, yo te itilize kòm kobay, yo te itilize kòm, m ta di, kòm mèsenè pou planifye opinyon pou abouti a asasina a. Ke m wè jouska prezan, ni lajistis amerikèn, ni lajistis lokal pa rele moun sa yo, sa kreye yon seri de, sa kreye yon ansanm denkyetid pa rapò a nou menm k ap mennen konba 21 mwa apre asasina Prezidan Jovenel Moïse. Sa vle di nou menm jouska prezan nou trè konfyan. Pa rapò tankou nou di gen moun ki gen dwa pa vle kwèl gen moun ki sa depan de moun nan men nou menm nou kwè nan ti lwil masketi nou ki te gen 1 an 1 jou poul boulel gen 1 an 1 jou poul travay e ke se anndan mezon blanch fò lwil masketi ya antre ke se anndan kolonbi fò lwil masketi antre ke se anndan kay ariel henry fò lwil masketi antre ke se anndan kay mateli nap tann aske gen yon veritab. Ankèt ki abouti a dè vrè ansasen de Jovenel Moïse. Sa kap fèt la pa bliye mwen te dil mwen dil jodia e map mentnil dans les jours à venir aktyèlman ayiti ap dirije pa yon federasyon ansasen de tout sòt. Eksplike nou lè w di federasyon ansasen Tout sòt, ban nou limyè, mete nou sou tè. Se de kriminèl notwa ki gen sa yo rele la fòs e kòman moun yo di la vyolans lejitim. Se yo gen nan men yo jodi a. Se ke tout sa ki tap fèt yo, se ekip ki la ki sou pouvwa jodi a ki akonpanye mesye Ariel Henry. Pa bliye mwen di nou mesye Ariel Henry sete prezime ansasen enpotan e plis ke enpotan dan lasasina de Jovenel Moïse. Ou pa ka gen Ariel Henry jouska prezan o pouvwa kom premye minis, prezidan, chef CSPN, minis enteryè, minis de la jistis epi pou nou espere otreman. Non. Sa vle di jodi a sa wap rann kont wap we kote. Se bandi yo ki gen sa yo rele la predominans, se bandi yo gen la preseyans, se bandi yo gen lansanm dotorite eke enstitisyon yo ta dwe gen, w ap wè se nan men bandi li ye, poutèt ki sa, paske se bandi ki rive mete pouvwa sa la, dayè Vitelòm di l, Don Kato di l, e kyès ankò? Yanick Joseph te di l manm Fantom 509. Dayè jodi a sa ou rann kont, ou santi gen yon komisè gouvènman ki an difikilte pandan l an difikilte a se retire l ap retire manda de moun ki te akize ki te gen dè akizasyon grav sosyete a kote lopinyon menm te akize yo, e an deyò de lopinyon ou pral jwenn youn nan anbasad peyi ki pi pwisan, youn nan grand pwisans yo, lè w pran Lèzetazini, ki te deklare ke mesye Fantom yo se dè, se dè teworis. W ap gade nan demach pou abouti avèk asasina Jovenel Moïse, ou te gen yon direk, yon komisè polis ki te rele Henri Claude, Claude Ménard, ki te Petyonvil, se li ki te konn fè obstak a nèg Fantom 509 yo chak fwa yo vle travèse al kay Jovenel. Ou wè ki desizyon pran, yo trans, yo retirel nan Petyonvil. Yo transferel Jules Jeremi e ki pral vin fasilite la tach a misyon pou asasine Jovenel la. Ò jodi a, ki moun ki nan tèt polis la? Se yon ansyen responsab, fondatè Fantom 509. Ban nou ti limyè. Lè w pran Frantz Elbé, se pa wè l ou, e pa wè l ou pa vle wè l, se pa renmen l ou pa renmen l. Men, nou te swiv pakou misye, de Kwadèboukè, pou l al direktè, pou l al responsab sekirite Joslèn Privè. Lè nou tande temwanyaj Sonya, Sonya ki sa sa, ki te anndan Fanmi Lavalas, k ap esplike w men sa Privè te konn fè lòske l te Minis Enteryè. Nonm sa pral vin prezidan? Kiyès ki pral vin direktè polis ki pral chèf sekirite l? Se Frantz Elbé. Lè misye pa prezidan, lè Joslèm Privè pa prezidan ankò, li pral tounen nan Nip. Men ki moun ki pran Frantz Elbé, ki transfere l, ki tou travèse avèk li nan Nip kòm direktè depatmantal Nip? Se Nenel Cassy. Kiyès ki Nenel Cassy a? Youn nan kriminèl patante. ki gen yon doktora, ki gen yon syans nan kòman konstwi krim, kòman fè krim, kòman egzekite krim. Dabò, ou wè se li ki pral mete Frantz Elbé ki pou ete direktè jeneral lapolis, paske li pral pran Frantz Elbé, li pral rekòmande l bay Privè ankò, pou Privè rekòmande l bay Ariel, pou Ariel enstale l kòm direktè jeneral lapolis. Or depi lò wap konnen Nenel Cassy te gon dosye Delma 40 kote dcpj te gentan travay retrase gen des endis pertinent. Jiska prezan li pa jamay reponn kesyon dcpj pase se pitit gason l ki nan tèt lapolis a sa w konprann bagay pitit gason li nan tèt lapolis li gen minis planifikasyon epi Ainsi va la République! Ann avanse! Depi lè a ou wè puiske l pran tèt polis la tout bagay fini. S on fason pou m di nou ke jodi a nan sitiyasyon nou ye jodi a e se vre m tande gen moun k ap pale y ap tann jistis, wi jistis la te dwe avanse, jistis, non! Dabò fò nou rann kont Peyi a ap dirije pa yon gwoup ansasen e ki gen sipò lentènasyonal paske entènasyonal la te bezwen gen men tranpe nan asasina a. Piske yo gen men yo tranpe asasina a, enben yo mete 2 moun la ki pou pèmèt fè obstak, fè obstriksyon a yon bòn fonksyònman jistis lan pou nou pa abouti a rezilta asasina Jovenel Moïse lan. Antouka, Jou va jou vyen, jistis Bondye se kabwèt bèf. Donk, frè e sè byeneme, lè ou wè tout kote mare konplo pou ke lajistis pa rann ansanm avèk yon moun ki mouri nan move kondisyon, tout moun ap peye. Menm jan ou wè l di nan Labib, si ke ou pa adore m jan Bondye di l, W ap peye konsekans lan jiska twazyèm a katriyèm jenerasyon w. Ebyen jounen jodi a fòk mwen di w sa n ap konnen. Donk n ap peye asasina Jean Jacques Dessalines. N ap peye asasina lòt twa prezidan yo. E n ap peye asasina prezidan Jovenel Moïse. Donk jan sitiyasyon an ye la a, si nou pa leve pye nou, si nou pa travay pou jistis rann, Enben jenerasyon kap vini yo, m pa bezwen di ou, sitiyasyon ap pi konplike. Men, jan n toujou di l pa bor isit se ke, asasina Jovenel Moise, jan dosye a ye, le ou la fason, prezidan ap jwenn jistis e m kwè sa. Donk, lè ke ou bezwen yon bagay pèp ayisyen, premye sa ou gen pou fè se kwè. Ou vle gon machin ebyen ou kwè wap gen machin nan ebyen se travay wap travay paske ou deja kwè wap genyenn. Nou vle lajistis tabli nan peyi dayiti m kwè prezidan ap jwenn jistis ebyen lajistis paka pa tabli antouka menm sil pran tan men nap pot bon nouvèl rete konekte paske menm si ou wè asasen yo ap fleri menm si ou wè yo ap pouse monte men yo gen pou yo aneyanti pou toujou. Medam, madmwazèl e mesye jan ke m te anonse ou, lapolis nasyonal e byen fè gwo gwo viktwa nan baz ti makak. Apre yo fin vide atè 3 polisye, yo panse tout jou se dimanch, yo touye polisye nan lyankou, yo touye polisye nan pènye, gade non yo ap fè lapli e le botan, yo ap pyafe, yo ap kontinye touye lapolis kòm etan done minis jistis la te di yo, ya dè teritwa pèdi. Epi apre yo fin asasine 3 polisye, lapolis debake nan baz ti makak, yo mete makak atè, yo mete fig nan bouch makak. Pou enfòmasyon nou genyen pèp ayisyen, ebyen yè sèlman lapolis ta mete atè plis pase 5 bandi. Rete konekte pita nap vin avèk plis detay. Medam, madmwazèl e mesye byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Tous ces personnes dans une maison A la traka wi pou lave kay tè nan peyi sa. Antouka, jan m toujou renmen di l, Ayiti dictature la perle des Antilles, Ayiti demokrasi la repiblik dè koken, sèl vòlè yo kap rete, qui vivra verra, qui mourra Kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan yon lòt videyo. Au revoir à la prochaine, bizou bizou one love.